Fò m di nou, mwen deja gen yon pakèt fanmi k ap rele m. Mezanmi, mwen menm m pa gen yon pyas. Tande byen, e se batay m ap batay, m ap fè eko ak revandikasyon sila yo ki pi mal nan sosyete a. E m ap mande tout fanatik RL Prod yo apati de mwa out k ap vini la a pou kapab pote kole. Sila yo ki Kanada, sila yo ki nan peyi Etazini, sila yo ki anpe patou. Paske yè m t ap pale avèk yon fàn Site Solèy. Konsènan èd pou ta al bay nan site a, mwen estime ke chaj sa a li twò lou pou mwen. M pap gen pwoblèm non si yon moun ap voye yon kichòy, pa egzanp, ou gen dwa voye yon kichòy, nou kontakte yon responsab nan Bwouklin, nou kontakte yon responsab nan katye Boston, nou di men sa nou jwenn e men sa nou bay responsab sa a pou kapab bay petèt yon ti dlo, yon ti lamanjay ak moun yo. Donk sila yo ki aletranje, tankou jan n ap fè. nan dyaspora a pou anpil moun paske dyaspora a li sipòte kominote ayisyèn nan ki nan peyi a anpil donk se sa k fè nou menm nou vle antre nan inisyativ sila men pou lekòl la nou te vle fè yon ti kichòy gen anpil timoun ki nan difikilte k pa ka al lekòl gen anpil paran k pa ka pran kanè paran sa yo kòmanse ap rele nou ebyen apati di premye out n ap lanse apèl sa pou sila yo kapab pote kole. Ou ka bay yon valiz, ou ka bay yon kreyon, ou ka bay yon kaye, bay sa w kapab la. Ou konprann? Donk, paske gen yon pwovèb ki di ke pipi krapo ranfòse larivyè. Donk nou pral striktire sa de manyè aske pou nou kapab ede de twa paran. Nou pap ka ede tout moun, men m panse ke avèk èd. Sila yo ki nan entènasyonal la bay yo kapab ede de twa paran. Alò se parti pou votre emisyon. Ya une foto ki me parvenu epi genyen yon sitwayen ki sou foto sa epi yo mete rest in peace epi un peu plus haut wap wè sa make triste nouvelle nèg 400 mawozo Antre nan yon legliz se nan bede. Pandan yo pral avèk machin nan, yo pran pàn, yo tire polisye a. Alò yo pran yon polisye jous anndan yon legliz nan bede e yo pran 2 moto yo ale. Banm di nou bagay polisye. Si nap mennen yon batay acharne konsa kontre gang 400 mawozo epi nou lage kò nou nap mache anba je yo. La m pa ka konprann paske m te toujou panse ke se te evidan pou ke tout polisye ki ap mennen batay kont gang ebyen fòk ou mache an kolòn. Se koloni pou fè pou kapab viv. Wi paske. Si polisye yo pa fè klan. Sa vle di se piyay nap bay bandi. Donk e enfomasyon sa fè kwè ke polisye sa li menm se konsa li pedi lavil. Se trist pou wè se konsa ebyen nèg yo al pran yon polisye li menm li pedi lavil. Antretan genyen lapolis ki fè yon kou. Il s'agit bien de Wilson Blanc. Il est né le 11 août 2000, c'est-à-dire ce type là il a 22 ans. Li fè pati manm band Vitelhomme e li jwenn arestasyon li samdi 22 jiyè nan Tòsèl nan kad yon operasyon ki mennen pa gwoup entèvansyon pnh sa yo rele swat la nan fyèf nimewo 2 gang Sa a moun konnen sou non Tizo. Genyen 2 fizi, 2 veyikil, pami yo yon pikòp Toyota imatrikile AA-03 131, 2 jilè parbal ak minisyon, yon si elektrik ak telefòn pòtab yo rive sezi. Genyen Jonas Joseph. ki fèt li menm 17 desanm 1992 nan Pòtoprens ak Tizo ensi koni, ebyen moun sa yo lapolis ap chache yo pou prezime afilyasyon ak gang sila. Donk, gade m wè tip sa li menm lapolis mete lapat sou li c'est un coup donné à Vitelhomme. Se sa! Humm! Tèt chaje. Gen anpil lòt enfòmasyon toujou men antretan fò m di nou ke. E pou lòt enfòmasyon yo nap vini petèt anpe pli ta ou demen pou detay yo paske batay la rèd Bèlè atake je 9 anba lavil moun yo pa konn kisa pou yo fè paske bal ap pati a gòch a dwat tande byen wi bal a gòch a dwat depi ou tande se gè ebyen pa gen moun ki konn kote pou yo met tèt yo nap vini an detay sou gè sila kòman planifikasyon an te fèt men fòn di ke jan batay la tap kòdone an ebyen Genyen yon ti pwoblèm de kowòdinasyon nan atak sila paske se tap yon atak similtane men fòn di ke atak la pa fèt de manyè similtane. Alò zòn ki plis atake a m ta kapab di se anba lavil kote nèg je 9 yo ye an, nèg Belè yo menm yo pote bou epi nèg Vilaj de Dye yo tou sèke pa anba. Brèf, n ap vini an pe pli ta ou demen jan nou di w li an pou n kapab pote plis enfòmasyon sou batay sila pou ou. Y a 2 peti videyo ki. euh, an sirkulasyon. Videyo sa yo fò n di ke se tèt chaje. Nou p ap ka wè videyo yo. M ap kite ti vòys yo pase tou piti pou nou souple, n ap tande yo e m ap esplike nou. Nan yon premye vòys se yon yon ti fi, petèt, m ap gade mwen sou videyo sa yo ta sanble kase tèt li, yo fè yon seri de ekzaksyon sou li, se nan pèspektiv pou kapab fòse fanmi l bay lajan. Eske videyo sa, se yon videyo ki la lontan? Eske video sa son video ki la kounya paske m pat janm gen chans wè yon video konsa sa kab rive ke se te yon video ki la byen lontan men konsa tou sa kapab rive ke se yon video ki nouvèl epi gon dezyèm video ankò nap tou gen chans tande li tou kote ke yap boule yon sòt de plastik pou lage sou men yon fi eske sèt fanm la elè kidnape eske video sa la li menm li la lontan tou bon antouka nap genyen. plis eksplikasyon sou kesyon sila. Ann tande. Yo, nou wè, nou wè mizè ti fin, ti fin wap pase la, pa vre? Nou wè tèt li pete? Nou wè tèt li pete? Sa e bon san. Nou wè nan ki mizè li ye la? Nou gen 2 jou ankò la. Nou gen jodi a demen se pou nou voye kòb la, tande? Sèl sa map di nou. Nou gen jodi a demen se pou nou voye kòb la. Aprè fè nou wè nan ki mizè li ye la, m pap di nou anyen ankò. Pou m pa, pou m pa lage l sou pil fatra ti tan yen pou nou. Fò m di nou sa. 17 migran ayisyen ki mouri nan yon nofraj yon bato nan zòn Bahamas, se triste de regarder les images, on les a empilés tankou lo patat. Ben wi, ban m kontwole pou mwen 1, 2, 3, 4, jiska 17. 17 pèsòn! E finalman, se de moun ta kapab di k ap kite Ayiti an kaskad. De moun ki pral chache yon mieux être, tankou jan yo di sa, kote lavi fè kwen. Men bagay la vrèman difisil pou yo, ebyen. Rive nan fon lanmè, bato chavire, yo pa konn kisa pou yo fè, ebyen moun sa yo, yo mouri. Ann tande ti voice sa a. Pandan nap fè kaka Haiti, pandan nap fè kaka peyi a, men sak pase yè swa Bahamas tande, si gen moun, si gen moun ki te gen fanm ou ki tap, ki tap pran dlo, ki te rele w depi semèn, te di w li tap al pase nan dlo Bahamas, Fon, fon, fon, fon tchèk, fon tchèk, men sa k pase Bahamas, yè swa. Fè kaka avèk peyi a. Yon bann san sal, yon bann san sal ap fout kraze yon peyi, pran 20 mil, pran 30 mil ameriken. Ou konprann? Fè makak, fè moun ap kouri kite yon peyi, epi kounye a l ap vin pale. Tcheke sou fanmi nou. Pandan bandi ap goumen nan peyi Dayiti, pandan otorite yo ap chache jwenn akò, akò agòch, akò adwat, akò pou kapab debloke peyi a sou plan politik, Ebyen fòn di ke ayisyen yo menm kontinye ap kite peyi an pou kapab al chache lavi miyò nan lòt peyi. Arive nan fon lanmè, ebyen moun sa yo pèdi lavi yo. Se konsa ayisyen ap mouri. Dènyeman an nou wè kòman antèman yo t ap chante nan Pòtoriko. E jounen jodi a la a, genyen 17 ayisyen ki tonbe. Ariel, il faut dire quelque chose. Pa tann se lè. Premye minis nan peyi Japon mouri, pa tann se lè gen katastwòf nan lòt peyi pou kapab di yon mo pou moun paske lè moun sa yo mouri konsa lè dirijan yo pale ap santi gon ti kras fyète men ekoute kant moun sa yo kap kite peyi a epi kap mouri nan lanmè konsa epi otorite lakay yo pa janm di anyen se moun lòt kote kap pale pou yo. Ebyen, m ta kapab di, y ap santi yo imilye, y ap santi yo pa Ayisyen. Ou ta kapab poze tèt ou kesyon dèfwa, lè yo poze yon moun kesyon, mande, E ki nasyonalite moun sa a? Enben, il est préférable de dire, Moi, je suis terrien. Anben wi, paske Ayisyen an vin pa fyète ankò. Pa gen anyen ki rete kòm fyète. On sèl bagay wi nou pa fè la a. Nou pa legalize masisi, apre sa, tout mal yo nan kò nou wi. E lejou. Ooh nou rive nan stad sa m ta kapab di peyi ap efondre sa m rete kwè sa nap efondre men e pa de jimnastik kap fèt la non pou bagay sa legal nan peyi dayiti tèt chaje antouka mezanmi se trist otorite yo fòn di yon bagay paske peyi a se yon peyi ki envivab. Mwen menm m antre an Repiblik Dominikèn, lè m mennen yon ankèt, m gade m wè 80 pou san Ayisyen san papye. 80 pou san Ayisyen pa legal nan peyi moun yo, se sa k fè w wè imigrasyon lage tout anba raje a dèyè Ayisyen. Paske ban m di w yon bagay, jan n ap viv jounen jodi a la, pa gen travay, pa gen anyen. Donk se anpe difisil pou w ta kapab jwenn 400 dola, 450 dola, jiska 500 dola pou w kapab mete yon viza sou yon paspò pou w ale an Repiblik Dominikèn. Tu peux pas t'imaginer! E lè w rive laba a, lè w resi jwenn yon travay, m pa kwè ou rive nan 300 dola ameriken par mwa. Konprann byen wi la fami! Donk, c'est un peu triste de regarder cette situation. Ou menm ki Ayisyen, san Ayisyen ap koule nan venn ou, w ap gade pou w wè sa fè mal. Se tout kote gen pwoblèm! Gade ti videyo sa a, epi w a rann ou kont men sa k Ayiti a. Sa se kijan yo menmen nèg yo trete nou anndan la, nou menm prizonye penitansye nasyonal, e konsa nèg yo trete nou. Sa ap fèt depi yè yo pa ba nou manje, jodi a la men kòman yo trete nou tou blanch lan. Konsa yo toujou ba nou l. E jan w ap gade l la, l pa gen lwil, li pa gen anyen, a dlo a sèlman konsa. Sa va bon pa gen anyen ladann. Konsa yo trete nou la nap mouri anndan. Imajine w nou fè 2 jou 3 jou n pa manje pou yo vin reprezante nou sa mesye gade sal va men sa nou ap manje anndan prizon an men li sa pa bon menm li menm sèl li pa gen menm sèl li pa gen. Sa pa bon menm. Sa menm devan kochon kay nèg yo n metel menm chen devan ka nèg yo li pap ka manjel penitansye n ye la exactement penitansye wi e li l ye lè yo di penitansye anba la vil nou ye la penitansye nou wè eta li e te gon chen nan prizon te met prezante manje sa devanl li pap manjel m pa bezwen di w bèt pa bezwen l jan w wèl ya la men nou menm prizonye anndan e konsa yo trete nou move vip sa pa bon menm E se si e n ap mouri anndan an, n ap malad anndan an, e manje yo pa bon tou. E nou plis ap pale tou pou moun de òganizasyon dwazimen yo voye je yo gade nou anndan an tou, vin vizite anndan an tou ok. Mèsi. Lafontan, Minis Dorcé. Men kisa prizonye ap manje penitansye. Pa gen manje nan peyi a, pa gen anyen, ayisyen ap mal viv nan prizon menm se pa pale. Dènyeman la a nou te wè kèlke videyo ki yo menm sòti ki viral sou rezo sosyo, videyo kote ke prizonye yo prèske mouri nan prizon Okay, prizonye yo prèske mouri nan penitansye nasyonal yo kwatchòkò. Yo antre nan prizon an. Byen anfòm. E finalman nou ta kapab di jounen jodi a la, men eta yo. Yo fini. Pandan n ap fè emisyon sa la, fò n di ke genyen yon videyo ki rive jwenn nou. Videyo sa a dire 44 segond. Videyo kote ke anpil moun nan kominote entènasyonal la, nan dyaspora a, ebyen moun sa yo fè elòj ak Muscadin. Kote ke gen yon seri de tas, ebyen ki genyen efiji Muscadin e menm Jovenel Moïse sou yo. C'est évident de regarder. Menm nan diaspora fort lauderdale nou bay komisè Muscadin love la so nou fè tas pou li jeunesse en action pour l'avancement d'haiti fè tas pou Muscadin lap bay lap bay population klak tak tak tas yo gratis so men chef la menm. Ann pouse pou pi devan genyen yon bandi alò la bon m pa kapab di bandi genyen yon endividi e nan non endividi an l kapab yon bandi l kapab yon pezib sitwayen paske pa gen idantite ki konfime ke se yon bandi men ekoute daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke ebyen Magali manje misye Magali touye l. E jan nap tande sou video a genlè misye pat sòti avèk anyen paske nèg yo toujou gen mouchwa yo sou yo ebyen imedyatman misye kapab bliye ebyen sa w tande a la misye tonbe. Ann tande ti video sa ki dire 56 segond. Li banm pòch zam nan epil di konsa bon kòb mal fimen non m bal mil dola. Pèp ayisyen nou an materyèl pandan moun nan grangou gen pwoblèm ebyen bandi yo menm ap achte zam tande byen genyen kès bal ki vann 103 mil dola ayisyen 103 mil dola lè nèg yo ap batay nèg yo konn achte nenpòt 20 kès bal. Ou imajine w, moun ki fè kontabilite, fè kontwòl la pou mwen, m gen pou m fè yon emisyon spesyal sou dosye sila a, kote ke moun yo nan difikilte nan katye popilè yo, alòske bandi ap achte kès bal 103 mil dolar ayisyen, e dèfwa, nèg la konn achte nenpòt 20 kès bal pou l al batay. Donk imajine w, 20 pa 103 mil, gade pou wè konbe l fè pou mwen silvouplè, konbe kòb k ap depanse. Donk nou rann nou kont ke ebyen gen anpil nèg k ap kontan lè gen batay o nivo de geto yo, Bèlè, Matisan, patati patata, Site Solèy paske ben genyen sa n ta kapab rele yon sòt de rantabilite ekonomik. Kant yon bal tire sa fè plezi paske lè bal la tire li pa retounen jan l te a nan zam nan, li fini donk ou oblije achte lòt bal pou w kapab kontinye batay. E sa fè m ta kapab di plezi ak nèg k ap vann bal a nèg ki gen kontra bal pou pase bal. ak bandi yo se byen kanmenm men ekoute la nature gen pou poze nou kesyon mon dènye materyèl mwen nan men nèg yo la mezanmi m pa konn ki nonl men son zam modifye m pa konnen eske se nan je pèp zam sa ye se nan je 9 nou pa konnen men de tout manyè nou konnen se de gwo gwoup sa yo ki genyen nan peyi dayiti aparaman sil pa je 9 ebyen se je pèp donk na va konprann bagay la polis sanble pa gen nan menl se li menm ki nan men nèg sa yo. Tèt chaje mezanmi tèt chaje. Anh djaz sa Lire Vire do a kounya Aww. Antouka m panse ke nou fè yon veritable melting pot pou chak grenn fan. C'est évident pour toujours être connecté Chanel ou Rémi Ambulant qui c'est RL Prod. Média Information 1, hein, Cap tout détaillé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Restez avec nous. On va revenir tout à l'heure pour d'autres émissions ou demain matin. Tiens, pas Pamoli